Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèk ou sou chanèl sa chanèl de la fami tou senpleman paske ya de jan ki mapèl maten midi eswa pou kapab felisite nou men sa fè dibyen men ekoute. M pa pran sa pou yon siksè paske nou poko rive atenn somè a. Se tankou m ta kapab di nou nan klas preparatwa la toujou. Men de tout manyè, n ap di w anpil mèsi lefètke ou atache anvè nou. Avèk ekip RL Prod la, enben sa fè nou anpil plezi. E se poutèt sa n ap salye tout moun ki Matinik, Gwadloup, Il de la Reyinyon, Il Moris, La Guyane, Bahamas, tout il antiyèz yo, Paris ça va bien, Etazini, M panse tout bagay anfòm pou nou, Chili, Brezil, Santo Domingo, Mexico, Panama, tout Ayisyen ki enpe partou atravè le mond, merci beaucoup e sa fè nou anpil plezi pou nou avèk ou sou chanèl la. Bon, enfòmasyon nou pote pou aswè a la, nap vini avèk kelke detay, kelke enfòmasyon men dabò, Nou pral pote e yon ti analiz. Nou vin avèk yon ti analiz paske sètèn fwa ou konn ap gade yon videyo men ou gade l avèk yon zye m ta kapab di bon se ou menm ki konnen a ki je ou gade l paske dèfwa jan lòt moun gade l la fason yo dekòtike l ebyen ou pa dekòtike l menm jan an. Nou vini avèk yon videyo pou nou dekòtike pou ou men nou prale nan dat 17 17 oktòb 2021 nan pon wouj Kiyès ki fè la une? Ebyen se byen les hommes du G9 en famille et alliés. Men an tèt de lis, Barbecue. Ebyen Barbecue fè yon jeste nan Pon Rouj, nou menm nou gen fason pa nou nou entèprete jeste sila. Kisa Barbecue fè? Barbecue anpeche Ariel Henry travèse espas sila, li depoze yon jèb flè, Nan moniman Jean Jacques Dessalines nan men atansyon! Se byen Jovenel Moïse ki èdonk a lonè! Epi Barbecue konpòte tèt li se kòmsi m ta kapab di yon prezidan! Piske li anpeche Ariel Henry vini nan zòn sila a ebyen le prezidan se tè BBC. Nou pral analize videyo a pou ale! Se parti! Barbecue! M ta kapab di, premye bagay nou estime nan videyo a, la photo de Jovenel Moise li rive kote ansyen prezidan an pa t rive sa fè 3 zan nan okazyon 17 oktòb paske nou sonje a plizyè repriz militan yo t ap tann Jovenel Moise, dèzòm zame. Yo tap tann Jovenel Moise e sitiyasyon politik la te anpeche ansyen prezidan pou kapab rive nan espas sila. Le fèt ke Barbecue vini avèk foto Jovenel Moise li mete la, ebyen sa vle di ke Jovenel Moise kanmenm li rive. Sa se premye konsta. Dezyèm konsta, Barbecue a travè jès sila a, li moutre klèman te gen sa n ta kapab rele yon veritab fizyon antre li menm, antre parantèz, G9 e lansyen prezidan Jovenel Moïse. Gen yon artiste ki di, lè ou pèdi yon pwòch ou, se kòm si ou pèdi yon pati nan vi w. Lè w ap tande Barbecue k ap pale sou asasina Jovenel Moïse, se kòm si m ta kapab di w ke se yon pati nan Barbecue ki ale. Donk, Jovenel Moïse était considéré comme un véritable père adoptif pou Jimmy Chérizier. Gon lòt bagay nan videyo a, pa egzanp, Li depoze yon jèb flè bò kote li plase foto Jovenel Moïse la. Men le fèt ke Barbecue vini avèk foto a la, sa pwouve ki sa? Sa pwouve ke Barbecue e anpil moun ki pwòch Jovenel Moïse, yo konpare Jovenel Moïse ak Dessalines paske daprè moun sa yo, Jovenel te genyen menm rèv ansanm avèk Dessalines. Donk m panse ke sa pral fè anpil diskisyon paske ya dè jan ki von dir ekoute on pe pa konpare Jovenel Moise e le père fondateur de la patrie bon se a vou de komante men an tou ka mwen menm map komante sou jès mwen wè yo men Barbecue fè yon ti erreur erreur total quand on veut comparer Jovenel Moise a Jean Jacques Dessalines l'erreur c'est que Kotew mete foto a ou pa dwe metel la paske la foto de Jovenel Moise m ta kapab di yo mete li anba pye moniman Dessalines nan konprann byen wi si on ve konpare kelken a Jean Jacques Dessalines ben se evidan pouke foto Jovenel Moise lan te kapab mete akote statu Jean-Jacques Dessalines. A komprende bien, oui. Le fait que Jean-Jacques Dessalines est placé un peu plus haut, donc ça prouve que Gagné Santa Capabrele yon signe d'infériorité. Moi, je pense que ce serait mieux, Jimmy Chérisier, de placer la photo là où la photo de Jean-Jacques Dessalines est placée en même temps. Bon, bref. Et dernier constat que nous fait, nous est que Jimmy Chérisier ben, lui-même, c'est comme yon président. Paske lè wap gade sou video a kote ke nèg yap kouri yap ouvè pou Jimmy Cherizier ben sete le boss ok bon nou fin fè kèk ti konsta kèk analiz pa nou pou nou di ke ben Jovenel Moïse a ete konsidere kòm un père par Jimmy Cherizier konparab a Jean-Jacques Dessalines bon brèf antouka se byen kanmèm pou Jimmy Cherizier paske Ou retire chemiz pou moun ki swe pou ou. Se pa konsa yo di pwovèb la lafanmi. Ebyen fòm di nou ke pandan nèg yo te kwense Ariel Henry anba bal, mesye ki fè pati kò dentèvansyon e de mentyen dòdr sa yo rele CIMO a, nèg sa yo rete nan baz yo se ri yap ri. A tèl pwen yo di sa. Ou mèt alèz laprès. Se konsa li ye laprès. Ou wè w nan baz CIMO wap trebe laprès. An mesye konsa wè si yo te sèvi avè nou yo pat voye kòb la anba nou te ka jere ti sa nou konn abitye jerel la près se Simon kap pale ou pa bezwen tranblemèt alèz chak jou e konsa li ye lè ti kado paka bay lè sibvansyon paka bay lè yap jere anba yo pa vle voye bal ban nou e konsa li ye la près e konsa li ye se nou menm ki la ou pa bezwen tranble DG a pran mato Ariel pran mato ok babe pran kòb li. Tout deplase se mesye se mesye Simon yo la se ki kanpe kap riposte ansanm avèk nèg yo. Nou remake an pakèt detonasyon, pakèt katouch kap tire la, tout pon wouj la, tout moun gaye se mesye Simon yo kap riposte la ansanm avèk nèg yo. Eske Simon te okouran ke gen lajan ki al jwenn mesye je 9 an fanmi e alye yo? Paske selon les dires des informations que de plusieurs pour dire que ebyen le gouvernement aurait versé 20 millions de goud aux hommes de G9 en famille et alliés. Ebyen mesye yo fache yo di ke si e te yo menm ki te gen 20 milyon goud sa nan men yo, yo tap fè pasaj kanmenm pou Ariel Henry kapab pase. Men, il y a un autre son de cloche. L'autre son de cloche c'est que, ebyen, primature à travers une note demanti enfòmasyon ki fè kwè, ebyen, gouvènman an ta dekese 20 milyon de goud pou mesye G9 en famille e alye yo. Brèf, gen yon lòt bagay. L'autre chose c'est que Ariel Henry et Léon Charles, je crois que les hommes de G9 en famille et alliés, ils adorent détester ces deux personnalités-là. Pa rapò ak yon seri de bagay k'ap pase nan peyi an, sa vin pwouve ke pèsonalite mesye sa yo prèske pa itil anyen ankò. Ariel Henry, Premye Minis, Léon Charles, Chèf de Lapolis, Nou te wè la tè a, men tout nèg oblije kouri yè paske bagay la te vrèman difisil. Mwen menm di nou byen ke gen anpil moun ki tap nan pozisyon nou ki tap oblije demisyone paske le fèt ke moun ki pa, m ta kapab di, l'inconnu du grand public ap trete w de sa w pa ye, pa pran w pou anyen, Mwen m panse ke waw plas ou pa la paske lè w nan yon sosyete m panse ke se yon gwoupiskil sa vle di yon ti gwoup ki aksepte pou w la epi majorite moun ap joure w ap m ta kapab di vilipande w men brèf bon m panse ke e plas ou pa la bon antouka Ariel Henry te fon kout pye nan Marchand Dessalines nan Akayè. e il a fe un diskour, men dan son diskour, il a ete yue par la populasyon porske, Question Ariel là, en pile monde pas la donne. Yo pas comprendre Ariel. Ariel, c'est quelqu'un qui est venu avec un plan, mais à travers ce plan, on voit ce qu'on appelle une véritable désorientation politique qui nous permet de déboucher sur l'instabilité chaotique. Comprenez bien, oui? En tout cas, entendez Ariel, pendant que parlé, mais il a été hué par le grand public. L'histoire, avec tout ce qu'elle renferme de symbolisme, de valeur et de construit est là pour nous rappeler le niveau d'héroïsme et de bravoure d'un peuple dans sa quête pour obtenir un objectif commun. Dans ce courant d'idées, la commune de Lacayen, vieille de 200 ans, est l'une des plus anciennes de notre histoire autant qu'elle a marqué le temps. 200 ans de lutte perpétuelle pour construire un empire de fierté. 200 ans pour dire que nous avons fait du chemin et qu'il nous reste encore beaucoup à parcourir. Aujourd'hui, à la lumière des faits qui s'ouvrent à nous comme une évidence, j'ai l'impression que quelque chose nous échappe. Peut-être avons-nous manqué une page de cette histoire si riche. Il est venu de temps de la retrouver à travers Arcaillet, qui est un nom, un nom ambitieux, une référence historique à la dimension de ses valeurs humaines et culturelles. Quelques mois avant la bataille de Vertières, la bataille décisive qui allait conduire à 1804, les généraux noirs et mulâtres, compris, se sont rassemblés à l'Arcaïe en 1803 pour décider de ce qu'ils allaient faire de ce territoire. Ils ont choisi la cité qui allait voir naître l'un des premiers symboles de la création de cette nation, notre bicolore. Ils avaient un idéal, un rêve, une vision. Ils voulaient finir une fois pour toutes avec l'esclavage et ses corollaires, le racisme, la discrimination, l'exploitation de l'homme, la barbarie des colons et l'absence d'humanité. À comme au camp Gérard, considéré comme un haut lieu pour la liberté, à l'Arcaïen, comme à l'habitation Gobert à Plaisance, à l'Arcaïen, comme au racaillement dans le Nord. Nous étions sublimes parce que nous avions opté pour le dépassement de soi. Les généraux membres du corps expéditionnaire de Leclerc, à La Caillet. Les membres du fameux corps expéditionnaire qui avait pour mission ultime de rétablir l'esclavage, ceux-là même qui à la crête à Pierrot tiraient sur des salines et pour leur part participaient à l'Assemblée et à cette grande Assemblée générale. Ce sont eux qui se concertaient à l'arcaï pour aider à la construction du boulevard de la liberté. C'étaient des adversaires, des ennemis, des mulâtres, des noirs, devenus des frères. Ils n'avaient pas le choix, sachant que Jean-Jacques Dessalines ne les aurait pas ménagés, car ils voulait défendre son camp, le camp de la souveraineté. La volonté de créer cette nation était très forte. C'est à l'arcaillère que ces idéaux se sont cristallisés. Arcaillère est la transcendance. Arcaillère symbolisait la rupture avec le passé. À l'époque, Arcaillère était le futur. Et ce futur était incarné à travers la création de la première République noire indépendante du monde. Non trahisi, Haiti chéri, konsidere jadi kom la perle des Antilles. Nou se premier peyi, neg, nouè, nan lmond e nou fyè de sa zansèt nou yo te akonpli. Nou pa manje manje bliye. Si jodi a ankò nou te sonje sa k te di nan Lakayè sou te drapo a, nou tout, kèlkeswa orijin nou ak sa nou panse, nou tap koupe fache ak eksklizyon diskriminasyon. Se poutèt sa, mwen menm kòm chèf gouvènman, map travay pou n monte yon CEP kredib. Nap travay pou nou mete yon konstityant, pou nou mete yon konstiyisyon ke tou pèp la ap dakò. Nap travay pou nou mete yon gouvènman konsansyèl e enklizif. Nap travay Pou nou konbat ensekurite ak tout asosye l yo. N ap travay pou rekonsilyasyon nasyonal. N ap travay ak tout moun pou nou aplike akò politik pou yon gouvènman apeze e efikas nan peryòd enterimè a ke plis ke 683 pati politik ak reprezantan òganizasyon sosyete sivil la deja siyen. Nou gen detèminasyon. Nou gen volonte. N al dousman pou nou ka rasanble plis moun, men n ap vanse. Gen moun ki panse ke fòk nou al pi vit. Yo pa bezwen gen kè sote. Ansanm ak tout moun ki siyen akò a, n ap bay rezilta. Nous sommes cette première République noire ki kontinu apuize sa fierté dans le passé héroïque des ansèdres Si nous avions aujourd'hui repris le sens de cette rencontre décisive et déterminante dans la cité du drapeau, de cette mise en commun de l'intérêt de chaque individu, de chaque secteur, de chaque groupement social, politique et économique, nous aurions définitivement et unanimement signé un pacte pour la rupture, la rupture avec la discrimination et l'exclusion. C'est dans cette direction que moi aujourd'hui, chef de gouvernement, j'oriente ma démarche. Je mets le cap vers l'application de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Voilà pourquoi, dès mon investiture, j'ai préconisé la transcendance, le dépassement de soi, le dialogue, l'inclusion, le fait d'être à l'écoute de l'autre c'est déjà un grand pas pour atteindre les objectifs communs. 200 ans après, l'esprit de l'Arcaïen doit nous embraser tous et nous entraîner vers la construction d'un État où la tolérance, le vivre ensemble, le compromis prévalent. Si nous voulons avancer, nous devons suivre l'exemple des généraux de l'Arcaïen. Et c'est fort de ce que je m'apprête à vous dire en ce sens, en paraphrasant Nelson Mandela, si nous ne voulons pas vivre comme des frères, Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!